Bonjou bonswa la fami avèk plezi nou antre lakay ou pou kapab pote ba ou yon nouvo emisyon jist avan nou kòmanse emisyon sila a map bay yon ti konsèy a chak grenn polisye ki kantone nan yon komisarya ki plase nan yon zòn de non dwa Ebyen, si nou wè sekirite nou pa asire, pa mete pye. Si nou pa byen avèk yon seri de bandi ke nou fè konfyans, nou wè m oblije di l konsa, paske se sèl sa ki kapab sove nou, pa mete pye. E gen yon lòt pwoblèm nan kesyon an, menm lè w ta byen avèk yon bandi, Toujou mete nan tèt ou, nèg ki te al nan akademi an, bandi pa janm konsidere l kòm bon zanmi l vre paske nou pa t nan akademi ansanm. Sa vle di to ou ta, nèg la kapab manje w paske l konnen ou kapab likide l. Alò mwen fè ti rale sa se juste pou n antre danble nan atak ki fèt sou 2 komisarya, 2 komisarya, youn nan stasyon Gonayiv, lòt la nan Kafou Douya, 2 antèn ebyen kote ke 2 pòs polis sa yo atake par 2 gang ki fè pati G9. Yo touye yon polisye e yo pran anpil materyèl. Nèg ame pote boure sou 2 pòs polis nan Site Solèy. Byen ta nan sware samdi 5 jen 2021 an, yo pote ale plizyè materyèl, zam afe, anpil minisyon. Atak sa, daprè enfòmasyon nou kapab fè konfyans, ebyen se ta sanse gwoup ame katye Boston. ki li menm alorijin li. Daprè premye eleman enfòmasyon yo, gang yo anvayi antèn polis stasyon Gonayiv ak Douya. Alò pou moun ki konn fè wout plenn nan, estasyon Gonayiv an menm tan pa egzanp, antèn ki sou Douya la, lè w rive nan kafou Douya, ou wè ti pòs ki sou la men gòch, lè w ap desann sou Bon Repo oubyen nan Sat yo, donk se la Ti pòs polis sa a, ebyen se ladan l e nèg yo pote boure. Epi lòt pòs polis la, sa ki nan stasyon Gonayiv lan, ki li menm, bon depi w rive nan stasyon Gonayiv, avan w pran mache Ti Tony an, men li menm li sou la men dwat. Bon, se la nèg yo pote boure. Nèg yo pran minisyon, yo pran jile pa bal, tou sa. Nan ka daso sila, genyen enspektè divizyonè Adolphe Miradel. Li gen 49 lane. Li se responsab pòs polis Douya a. Yo touye misye ak bal. E daprè lòt sous, gen yon polisye li menm ki manke jwenn lanmò li, misye sove de justès. Gon grenn bagay misye di, Se Bondye ki sove m. Se de justès mwen sove. Donk, bagay yo grav pou kwè l ye la. A 11 è 47. Sitiyasyon an te vrèman konplike nan Site Solèy. Bal t ap tire enpe patou. Moun pa t konn ki sa pou yo te fè paske yo pa konnen ki sa ki alorijin tir yo. Anfèt, se chak jou w ap tande move nouvèl konsènan anpil geto nan kapital la. Men, ekoute, ankenn zòn pa eparnye. Lontan, se te bandi ki te konn ap goumen avèk bandi. Men kounye a la, Lapolis pa eparnye, moun ki nan popilasyon sivil la pa eparnye, pa gen ankenn moun ki eparnye. Jounen jodi a la a, m gen yon grenn kesyon m ap poze tèt mwen. Polisye sa yo, nou menm ki toujou rete nan enstitisyon, nou menm, alò m ap di kèlke polisye ki ta sanse fidèl ak tèt yo, poukisa nou ret nan yon enstitisyon konsa? M kab konprann, sitiyasyon an difisil, pa gen dòt bagay pou fè, ou oblije rete kenbe men nan lapolis la. Men fò m di nou mesye, malgre tout bagay, ou wè si w on pòv nan lari l nan mizè, si w ofri l lanmò li pa p pran l. Les bandits armés qui sèment la terreur un peu partout dans le pays, si w ofri yo lanmò, yo pa p pran l. Men fò m di nou yon bagay, menm lè yo di lapolis la se djòb sèkèy, M pa kwè on moun ta kapab ofri nou lanmò pou nou di n ap pran lanmò a. Non! Bagay yo grav mesye! Si nou ka mete zam atè nou retire kò nou, se retire kò nou. Donk dayè w wè komisarya sa a, mwen menm si m te polisye, nèvè, m pa t ap kapab ret la paske bon m di w on bagay, dèmi pa twò lwen komisarya sa a. Si pa egzanp nèg Gabriyèl yo ap moute, se nan zòn sa yo deside pase, yo te kapab touye polisye. Pou stasyon Gonayiv, zòn sa fò n di li prèske kadriye ak bandi. Paske lè w pran Fò Dimanch, ou pran zòn Chansrèl la, sa vle di si pa gen akwentans ant bandi avèk polisye sa yo, donk vous imaginez. E w sonje dènyeman ki sa k te pase tou pre ti pòs Site Solèy la. Yon sitwayen sou yon machin, nèg yo kanpe l, Epi lè misye pa kanpe li rale bak li vin kanpe devan komisarya a, li kanpe bò polisye yo, epi tip la parèt ak zam li, li di l, se pa polisye yo k pou fè n pa pete tèt ou. Epi apre sa, bon, menm lè yo te antann yo, men se pou di w ke mesye yo gen yon pouvwa absoli, bon, m p ap di absoli, men kazi absoli. Sa k ap pase nan peyi a la a, Eske m pa ka di li depase menm prezidan repiblik lan? Donk, anpil kote ap goumen, atak ap fèt, polisye ap tonbe, moun nan popilasyon sivil la ap tonbe, otan de kestyon w kapab poze tèt ou. Pa bliye, gen anpil nèg ki bezwen minisyon. Nèg yo bezwen aktivite tou pou yo kapab fonksyone. Men blòk sa a, m ta kab di, Site Solèy pa gen repitasyon, alò pou le moman, paske an 2004, 2005, 2006, te gen anpil kidnaping ki te konn ap fèt antre nan Site Solèy. Men, nèg sa yo ki genyen la aktyèlman, Se pa ke m ap defann yo, ni nan kan Gabriel, ni nan kan nèg Boston yo, m pa fin sure ke nèg sa yo fè kidnapin, e m pa fin sure ke yo gen entansyon pou fè kidnapin. Yo ka petèt fè brakaj. Men ekoute, jan bagay la ye la a, Jounen jodi a la, sa vle di tout polisye ki nan zòn sa, ebyen ke otorite nan lapolis la pran desizyon, paske menm lè polisye yo te la, se pa toujou yo menm ki kontwole, se pa toujou yo menm ki chèf. Donk ou imajine yon nèg gendwa parèt devan yon komisarya, li di a nou pral batay lari fèmen. Lè gen batay, tout nèg ap pase a gwo mancho anba je polisye yo. E kisa polisye yo ka di? Anyen! Ebyen banm di nou yon bagay, leta ke nèg yo pran dispozisyon, yo fèmen komisarya ki anfas Simon Pele an, yo fèmen komisarya ki nan stasyon Gonayiv lan, yo fèmen antèn ki li menm nan Kafou Douyar la, epi kote polisye ka kantone al kantone la paske gen kote depi nou voye polisye yo la se mouri yo pral mouri, obyen ke nou voye polisye yo la san zam. Obyen nou kite komisarya yo la, nou bay chèf katye yo jere l paske peyi a se nan men le clan du diable la ke l tonbe. Se vrèman grav. Vous imaginez, enspektè sa a, un homme de 49 ans, nèg yo parèt yo touye l, epi gen yon tip li menm ki manke mouri, misye oblije mete van nan frèl li. De justesse il a sauve. Epi aprè sa kout bal pete. Kout bal! Pandan pwoblèm sa a, ou ta kapab di se ta yon akt izole. Non! Sa fè pati ensekirite a kòmsi se bagay ki nan kotidyen nou. N ap viv avèk li. Moun ap mouri tou, kout bal ap pete. Nèg Gabriel yo, yo pote boure. Depi a 11 è di swa, katouch ap tire nan Site Solèy paske m ta anvi di tèt mwen, èske nèg yo kòmanse gen pwoblèm minisyon, yo kòmanse gen pwoblèm pou bal paske pa bliye gen anpil nèg k ap batay la. Gen anpil nèg k ap batay e nèg k ap vin pote ranfò ba ou a li sèlman vini avèk minisyon l pou l batay. Se pa li k pral ba w minisyon. Donk èske nèg yo se materyèl y ap chache? Bon. Pwoblèm. Antouka, sa fè vrèman mal e sa toujou fè nou mal le fèt ke chak bagay k ap pase nan peyi a aktyèlman la a, otorite yo pa janm di anyen. Antouka, moun ki ap fè zòn Site Solèy, pran Kafou Douya pou rive jiske stasyon Gonayiv, un maksimòm de prekosyon paske zòn sa a li vrèman sansib.